Ou sou chanèl ou renmen anpil la nou kontan avèk ou yon lòt fwa ebyen nap pwofite jisteman pou n kapab salye anpil moun ki yo menm toujou genyen yon atachman tout afè patikilye pou chanèl sila la marèn de se chanèl ki se karmelit ki li menm nan peyi kanada ya beti beti Tchenbe rèd pa lage, anpil fòs paske depi nou menm nou lanse apèl ou toujou la pou nou sa fè anpil plezi Betty je pense que ça va très bien pour toi il ya notre ami Jean Claude Sainvil depuis la France je crois la France ou les Etats Unis ça va très bien gen anpil lòt moun toujou donk nap fè yon lis poun kapab salye tout lòt moun yo ki yo menm deside e pote boure nan sa RL prod ap jere bon eeuh nou vini la a e pou nou kapab pale sou kèk ti dosye ok eeuh fò n di ke yè nou te lage yon emisyon humm nou wè sa gen anpil enpak men dabò m ap kòmanse avèk eeuh arestasyon yon sitwayen e yo di ke sitwayen sa se chofè Ti Makak, Lapolis Nasyonal Dayiti anonse li arete yon sèten de Miguel Laguerre, chofè chèf gang Laboul 12, le nome Ti Makak, nan kad yon operasyon lapolis mennen nan Laboul 11, maten lendi 15 out 2022 an. Si se vre, se yon gwo kou lapolis fè e m ta kapab di, Yo frape ti makak fò. Se yon patwouy udmo Ouest 1 ki li menm pwosede ak arestasyon nome Miguel Laguerre ki gen 24 lane blese pa bal nan pye gòch li nan echanj de tir avèk lapolis. Ah nèg yo tap batay anlè a. Tèt chaje. Li te abò yon Infiniti nwa imatrikile BB 760 20. Aprè arestasyon li, ebyen yo plase li nan gadavi annatandan Swit jidisyè yo daprè lapolis. N ap vini avèk yon lòt dosye men se konsènan Kali. Se o nivo de Kanaran. Men jistavan fò m di nou ke lapolis son bon moun. Lapolis m kwè li mete kadav Golyat nan mòg. Nou wè lè bandi touye yon polisye, yo pran kò a, yo m ta kapab di ridikilize kadav la, yo krache sou li. Men, anpil fwa gen de bandi ki tonbe, ebyen bandi yo jwenn pi bon tretman ke lapolis paske bandi yo yo menm, yo konn deside pa bay kò, men lapolis li menm, li mete kò sa a nan mòg. Tande byen, swit ak yon filature. Le nomme Jean Waly alyas Kali, manm gwoup gang ki ap opere nan Kanaran, entèpele par lapolis nan zòn yo rele 3 men, dimanch 14 out 2022. Mesye sa gen 28 lane, fòs lòd yo entèpele li pou enplikasyon prezime nan brakaj. vòl, detounman kamyon machandiz ak asosyasyon malfetè. Plizyè objè te sou li nan kad entèpelasyon sila tankou telefòn pòtab, dokiman didantite tout sa. Lapolis raple gwoup gang sila a ka li. fè pati ladan li ebyen dirije pa Jeff Michelet alyas Boyd ak Jetro ensi koni. Anpil dosye wi la mezanmi. Si nou fon ti tounen nan operasyon lapolis mennen ki abat Goliat ebyen fòn di ke Goliat nan baz Savyen se pa sèl moun lapolis kraze. Dimanch 14 out 2022 a nan komin Ti Rivyè nan Latibonit. Lapolis fè konnen genyen yon sèten de Kebro ak Vènè ensi koni ki sou lis manm gwoup Savyen nan Ti Rivyè Latibonit ki yo menm tou mouri nan echanj de tir avèk lapolis. Daprè sa. Lapolis fè konnen, fè sa yo, yo pwodui nan moman kote plizyè endividi nan band de rakay sila ki ap opere nan Savyen, gwo zam nan men yo tap pare pou kapab rann yo nan yon plaj, yo kwaze ak yon patwouy udmo. Prezime bandi sa yo ouvè kout zam sou polisye yo ki yo menm te riposte pou kapab defann tèt yo. Aprè zak sila a, plizyè nan malfra sa yo te pran daso alò te al tante pran daso komisarya Ti Rivyè Latibonit an reprezay. Sepandan entèvansyon ajan inite departemantal. mentyen de lòd nan Senmak ki te vini an ranfò ebyen pran kontwòl sitiyasyon an. Nan anbyans sila fò n di ke lapolis soulinye ke anpil moun nan popilasyon an lè yo konstate kadav bandi sa yo ki mouri aplodi travay lapolis nasyonal pou kapab anpeche gang yo kontinye deposede yo pa rapò ak byen yo prensipalman tè yo posede, kay yo nan vale latibonit la. Donk moun sa yo janm te di li yè, yo bat bravo pou lapolis e pou travay sa ki si nòb lapolis fè. Nou prale nan Lewogàn. Je apri ke genyen mannigans kap fèt pou Joseph Akindelis ta kapab jwenn liberasyon ni yon lòt fwa. Map mande lapolis. Map mande premye ministre Ariel Henry. Map mande chef polis la. Map mande responsab CSPN yo. Tanpri souple, m pa ta renmen nan bri avèk nou. Sitwayen sa a tankou jan TT toujou ap di sa, m vle nou mete l on kote pou l pase rès jou l anpè. Pou machin pa frape l, pou moun pa ba l kou nan lari an. sitwayen sa ki gen 71 lane ki vyole ti pitit sa ki gen 12 an a 3 repriz e li ansent li. 24 out kap vini la ap fè ti pitit la ki se Shilovka 8 mwa. Lap genyen 8 mwa ak bebe a. Akouchman se pou byento. Eske Ou menm ki polisye. Ou menm ki se responsab nan kesyon lajistis. Kòman w t ap santi w pou yon nèg ta fè yon krim konsa, nou arete l, nou libere l nan yon premye tan? Lè m vin peze sou dosye a. Nou aretel ankò epi kounya la gen anpil jiwèt kap fèt poul kapab jwenn liberasyon. M panse ke sa se ta pi gwo desepsyon pou fanmi ti fi sa, pou ti pitit sa ki li menm pèdi lekòl li. Pou ti pitit sa avni l kapab tou gache. Pou ti pitit sa ki li menm. pap gen chans jwi jenès li paske a 12 ans vagabon an ansent li an kòmsi mesye nou menm ki nan la jistis m kwè gen yon jij ki sou dosye a jij sa. Lap fè kout kat poul kapab lage pèsonaj la men tanpri map mande tout moun Leogane sof fanmi vagabon sila paske m konnen se fanmi an ki alabaz tout traktasyon sa yo men veye pou mwen paske dosye sa mwen m pa vle lage l a chak fwa map gade ti pitit sa epi m gade pitit fi m epi m di waw sa te ka rive nenpòt moun. Eske nou konprann? Donk m pa vle dosye a fini konsa mwen menm. M vle ke ti pitit sa li jwenn dedomajman. M vle ke lapolis li menm, lajistis padon, pase a laksyon pou kapab jere dosye Joseph Akin Delis lan. M ap swiv nou de prè, m ap gade pou m wè si nou menm tou nan lajistis nan Leogane nan Tigwav, Sinon se kriminèl. M pote yon ti ajou pou nou sou dosye Tim 60 la. Tim 60 ki mouri, gwo bandi nan Carrefour, ebyen misye te vini parèt la dikini men misye te nan mawon. Epi, enfòmasyon tonbe misye mouri. Epi gen enfòmasyon ki t ap sikile kòm kwa, eske se ta karavàn, eske se ta nèg lamarin yo. Men ekoute, daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, dènye enfòmasyon an fè kwè, ebyen Se ta mesye kris la yo Ok E misye konn ap bay anpil pwoblèm anlè a Si ou te gen chans swiv emisyon Jonas sou dosye sila a Lè yo mande kisa misye te konn fè w ap wè Jonas reponn anpil kestyon Misye se yon zakè Misye son kriminèl notwa Misye fè anpil bagay Li fè anpil ekzaksyon Donk m gen presyon lamò 60 lan, ebyen se yon lamò ki aranje anpil moun. M wè videyo ap sikile atravè lè rezo sosyo. Mwen wè li egalman sou radyo tele ginen. Veyikil Toyota Landweiser ki make UN, United Nations. Sa vle di, moun sa yo ap ronyen kò yo la pou yo kapab tounen nan peyi a. Avyon debake yè nan Aeroport International Toussaint Louverture avèk euh, plizyè veyikil Toyota Land Cruiser abò li. Donk, sou wè machin yo vini, sa vle di nan jou k ap vini la yo kapab wè gen gwo otorite ki yo menm sòti nan peyi etranje pou vin fè rara nan peyi Dayiti. Se sa yo konn vin fè. Yo pa fè lòt ke sa. Èske nou konprann? Donk sa vle di, yo ranje kò yo pou yo vin fè menm eskandal la. M ap poze kesyon pou m di eske bagay la p ap chanje yon jou paske m ap gade mwen anpil peyi an Afrik la kòmanse bat dèyè yo. Yo kòmanse bay dèyè yo 2 tap. M ap mande m eske Ayiti pa ka bay dèyè l 2 tap. Le pli gwo pwoblèm Dayiti. m ta kapab di se yon kestyon de bandi. Bandi pa nou yo, yo pa gen objektif. M menm kwè bandi pa m yo se de bandi ki ap travay an favè kominote entènasyonal la, an favè oksidan. Eske nou konprann? Paske si nèg yo t ap travay pou pèp vreman vre, nou t ap gen tan deklannche revolisyon an deja. E m panse ke. Yo t ap wè nou yon lòt jan. Èske nou konprann? Se youn nan ra peyi nan mond lan kote pèp ap detui pwòp pèp li, nèg ame ap detui pwòp moun ki bò kote yo. Sa vle di si nou te ini, t ap gen yon batay ti piti kont gwo. Jounen jodi a la a se t ap yon fyète pou mwen, akote tout ekzaksyon nèg sa yo deja fè, men pou m ta wè Je pèp fè yon sèl ak je nèf, popilasyon an dèyè l kanpe dan epi pou n ap mache pran Ariel Henry. Pou n ap mache nou di nou pran primati, nou pran palè nasyonal, nou pran anpil kote epi nou di li lè li tan pou pèp la pran desten l. Men, se difisil paske se satan ki nan mitan nou. Vous faites partie du clan du diable. Pa gen anyen k ap fè nou panse yon lòt jan. Nou kab panse yon lòt jan. Men se lè nou nan stad condamnation de soi même par soi même. Eske nou konprann? Donk, m te swete ke bagay yo chanje. Men ekoute bagay yo poko ka chanje. Hier, j'ai reçu un appel de la part de quelqu'un. Alò, eske m kapab jwenn non? Paske mezanmi, fò m di nou ke m tèlman gen kontak sou telefòn sila a. Fò m di nou ke se yon moun k ap viv nan Jòjya. Ok? Son non se Mira Dunbar. M ap pwofite salye ou Dunbar, paske Dunbar la se le non de son mari. Alò mari li se pa ayisyen, se yon etranje, li pote sinyati mari an. Li genyen 30 an depi li pa mete pye Ayiti. Men kestyon Ayiti a pa t janm nan tèt li. Sa k fè m plezi se paske mwen resevwa yon apèl de Mera Dunbar. ki di m ke sa pa t enterese l pou l te vini Ayiti. Men imedyatman l tande anpil emisyon RL Prod, emisyon yo pwovoke lakay li yon sòt de nostalji. E jounen jodi a la l se premye moun, si bagay yo bon, ki ta anvi vini Ayiti. Èske nou konprann? Donk, lefèt ke mwen menm mwen la a m sou tèren an, M panse ke m rann sèvis ak menm moun k ap plonje peyi sa nan enstabilite paske m toujou a la defansiv pou ti peyi sa ke mwen renmen anpil e mwen kontinye ap viv ladan li malgre van e mare, malgre anpil menas, malgre nèg chwazi pou ekstèmine m kèlkeswa jan sa ye. Men nou menm nou la, n ap goumen e n ap frape jiskobou. E m pral kite nou. M pral kite nou tout alè nap tounen avèk lòt dosye. Men nou pral gen chans euh, gade ankò euh, zòn Bèlè la. Kòman sa ye? Kisa ki rete? Anpil zòn bandi yo ap batay m ta kapab di menm mouch pa pase la. Men ban m di n yon bagay, m p ap janm dakò yon gwoup akize yon gwoup se li menm ki fè tèl bagay. Pa egzanp, m p ap dakò ke Belè di ke se. Dèlma, tankou nèg Babekyou yo ki mete sitiyasyon an konsa. M pap dakò tou se nèg Babekyou yo nan Dèlma, Ba Dèlma kap di ke se Belè ki fè nou konsa. Si, par enposib, 2 gwoup yo rekonèt ke genyen yon, m ta kapab di erè pa bò lakay yo, youn fè lòt tò, nou pa antre sèlman nan akizasyon mityèl lan, Men mesye nou ka chanje sa. Si youn konnen li fè lòt tò, poukisa tou nou pa ka di a n ap antann nou pou n kapab sove bagay yo? An n gade ti videyo a. viv konsa nou pa ka egziste ankò nou pa konnen ki rezilta chèf de la polis sa pral bay popilasyon an prè pou chita ansanm avèl pou nou ka defini yon plan kòman nou ka libere bèlè e lekòl bèlè fòk nou wè ankò timoun yo ou panse lekòl ap ka ouvè nan bèlè? lekòl ap ka ouvè depi gen volonte pèp bèlè a la poul fè pèp bèlè a la poul prè poul mache avèk la polis depi gen volonte sa sa son bagay gouvènmantal li se avèk. Wi la Nou konnen la byen la se katredal pòtoprens se la se jou a la nèg yo vini a tout sa rele yo dizon bakolode a yo kraze katredal la yo kraze baryè a yo antre yo met dife bakolode sa sot jis site solèy ou wè la pou moutre w gouvènman sa son gouvènman nou ka di w gouvènman phtk. Se pou nèg sa yo lap travay la lan ri doktè obri a la pawas katedal la nèg yo met dife andan an di di nèg yo an di baz krache dife nou konnen se ti sonson defen sonson alyas ti chèf elit tap kòmandel kounye la nou gen e se pèse alyas jan gadzi se li menm ki kòmande twoup sa lan ri doktè obri a Knbe dife baz neg sa yo knbe dife andan pawas katedral. Men jodi a se fèt notre dame. Vwala jodi a se fèt notre dame e. Nou wè mès lan pa ka chante nan katredal lan. Non akoz de presyon ou konnen sa k te pase a evenman k te pase a ou konnen akoz de resistèm presyon pase si wè neg yo ka boule gran pawas katredal pa gen anyen nèg yo pa ka fè ou wè sa m di w la sa se fèt e se fèt rèn dayiti a ou wè dizon wè nèg yo boule gran pawas katredal e m salye tout moun e jodi a se fèt anpil lòt moun nan tout peyi dayiti e gen moun tou anndan bèlè se fèt li tou 15 out la nou di tout moun yo bòn fèt e dizon Nou menm o nivo Bèlè la, n ap toujou kanpe pou n denose tout sa k ap fèt mal anndan peyi a, swadizan nou konnen baz je nèf sa, dizon baz krache dife sa bezwen fini a Pòtoprens, kapital Pòtoprens, ilkonpri Bèlè. Men, kite nou di w, nan gè sa ki te gen ant krache dife e Bèlè, donk èske w kapab ban nou yon ti bilan konbyen moun ki viktim, konbyen moun ki mouri, ki blese? Donk, Bèlè, ann di, dizon, Bèlè pa konn nan gè, Bèlè pa konn nan gè ak pèsonn moun. Bèlè kanpe Meme te gen te gen te gen te gen kòman m ta kapab di sa te gen yon konfli nan jou ki te pase la yo. Bèlè kanpe a la a la a la defansif Bèlè toujou kanpe se konnen se gouvènman an plas la a pale de gouvènman phtk ki ap fè kontinite je 9 la nou konnen byen nou konnen madam Lalaline te repete sa depi lè je 9 la gen mwens kidnapin men rezilta jounen jodi a kounye a je 9 vin twòp pou yo. Ke lap kraze peyi a, fè kidnapin etc. Nou gen yon kote rele azil kominal. Azil kominal la, m ka definil pou tout moun, tout moun konnen sak rele azil kominal la. Azil kominal la, se yon kote pou met ti granmoun ki fini pansyon yo, sa paran yo pa kapab yo metel la. Se la, azil kominal sa m ap di w la, gen yon bann ti granmoun. M ka di w plis pase yon mil oubyen yon mil senk san, nou mete l konsa. La kounye a, granmoun pa ka al vizite la. La a, ou pa ka mete granmoun yo la. La a, se labouyi pou chat. Ou mete granmoun yo la, y ap tiye l pou ou. La kounye a, se la nèg yo pran pou yo fè abri gang yo, abri pwovizwa gang yo, pou yo mete la, yo mete tout jan de bagay la. Yo mete tankè gaz la, kont trelè yo vole, tout bon zòn APN se la yo mete l. Pil bagay eksetera depi se bay ti machann se la yo mete l. Menm kidnapin tou, machin yo pran tou a moun se la yo siri l. Menm zam Magali Habitant lòt moun voye ba yo se la yo mete l. Wap wè se de zam nèf anndan sa. E la pou m montre w. Wè ki eta peyi sa. Se la m ta renmen la polis nan. Mesye Elbe, Presus Habito, parèt la pèsonèlman. Yo mete l, gen enpe ki lan azil kominal, gen enpe ki lan lekòl Elbe a. Sa mesye Elbe pa ka di, pou di l pa konn. Andwa sa m ap esplike l la. La, se la a nèg yo mete tout bagay yo. Se twoup, nèg ki kòmande twoup la, e se Jean Gardy alyas Pèse, Sansan avèk Ti Jinyò, Yo te bay sa pou yo mete tout moun li se la yo mete tout bagay yo nèt nèt nèt tout bagay yo vòlè kase bagay moun vòlè bagay moun fè kidnapin eksetera era se la yo mete tout bagay. Men di nou non kòman bèlè ye kounya la e jan ke m te poze kesyon an kantite moun ki viktim nan atak ki te genyen nan bèlè yo kòman kòman sa ye. Bon nan atak ki te premyèman nou te gen nou te gen 5 moun ki te mouri. E 5 moun ki te mouri. Dezyèman an nou te genyen 3 moun ki mouri sou lechan, gen 2 ki pran bal. Men efektif la pandan e peryòd 2 nèg yo tap kouri moute kouri nou te vin nou te regle efektif la se 14 moun, pèsonèl nou te genyen t mouri 14 moun. Ki te mouri anndan Bèlè. Ki te mouri anndan Bèlè. Men se la nou tou voye anons la pase chèf de lapolis la genlè paka kontwole bagay yo byen. Nou te eseye di ke se 2 cha. ki byen detèmine avèk nèg Jenèv yo ki moute anwo a, ki al ba l popilasyon ba l, popilasyon pezib la anwo Bèlè a, ki toujou ap goumen yo menm aladefansif, ki toujou ap goumen yo menm, yo toujou di chak jou yo menm fò yo goumen a wòch a boutèy paske plis se politik y ap fè. Depi w ap fè politik ou pa ka manyen zam, depi w ap fè politik ou pa ka pote. Men! Se nan jan peyi a vire ou ka vin vire twòn nan. Pase jan Leta ap sèvi a la ou wè se yon Leta ki apati avèk nèg Jenèv yo. Se poutèt sa tou, a yon sèten de moman, popilasyon an ka gen, paske lè w ap gade byen, pou wè, gen se de polisye la, gen moun ki ap tire nèg bal, y ap di w bagay nèg bèlè, se, non, e pa konsa l ye. Gen se de polisye menm, ki byen plase nan yo di w pa p kite zòn nan pou Jenèv. Puiske ti babekyou fon ti kal la nou pa konnen bon genlè e bondye komanse ap sakajel li manje trop pitit moun tiye trop pitit moun fè trop mal anndan peyi a ou wè sa m di w lan li enpe yon ti jan la em konnen trè byento bondye gen pou l fini a sa nèt pase trop priyè trop priyè trop sen trop legliz ap priye dèyè l mèsi anpil non pa m se Alexandre Marc André pòtpawòl belè. Antouka mèsi la fami kòm toujou.